Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon se vandredi vandredi 17 mars 2023 deja trè bon weekend a chakun de vou e enfòmasyon yo pati konsa genyen 2 kadavre yon kadav yon kote yon lòt kadav yon lòt kote e la nou prale nan departement du sud est sa pase nan komin gran grozye Gen yon jenn gason, tèt li sanble pa fin twò klè, tèt li pa bon. Misye arive fè kadejak sou yon jenn timoun. Apre sa, li touye tifi a. E imaj yo vrèman chokant. E li kraze tèt li ak kout wòch. Kèk minit apre, pèp la mete men sou misye. Avan misye te chape poul li, yo fè l sibi menm aksyon sila a. E answit, yo mete dife. sou li. Sa se pase dan la komin de Gran Gozye o nivo di departeman di Sidèst. Sa vle di moun ap mouri chak jou nan peyi a lè se pa bandi se move je, lè se pa move je se moun pa konnen ki gon foli ki pran yo, foli meurtrier la li depase nou, nou preske di ben peyi sa se dyab ki mete pye ladann. Anpil moun ap poze tèt yo kestyon pou di eske Letènèl pa ka frape pye l atè tankou jan l te frape pye l atè nan peyi Brezil paske la a rive nan yon moman kite dyab la ap mache sou pèp ayisyen an konsa ebyen la a fòk Letènèl di yon mo. Genyen popilasyon nan Grandsalin ki kenbe yon sitwayen. Yo di ke sitwayen sa a se yon bandi. M poko ka di se bandi li ye. Paske, eske yo verifye ou non? Je se pa. Men ekoute, apre yo fin ba l 7 bal li pa pran, se sou uityèm nan li pran. E sitwayen sa li menm li ap benyen nan san l. Ann tande. Men nèg sa a, Son nèg sa byen lè la. Nou bal nenpòt 5 bal la, youn pa pèse le sou sizyèm lan la setyèm lan lal resi pèse. On nèg sa byen. Ou konprann? On nèg sa byen lè. Ou konprann on nèg sa byen. Wè la nou tiye misye la. Misye sove epi nou jwenn misye Grand Saline. Ou konprann? Nou wè misye Grand Saline kap sove. On nèg sa byen. Ou konprann? Yap sove ba yo cho nan men yo yap sove. Epi nou ranmase misye la. Bon nou bay misye bal la. Se sou 8 bal misye, sou 8 yèm bal misye, misye resi pèse kote li ye a la. Antouka fòn di dènyèman la nan kad batay ki te genyen ant nèg Savyen yo avèk moun nan Chandèl, nèg Savyen yo touye moun pou moun nan Chandèl, men moun Chandèl yo tou yo fè bra pou nèg Savyen yo. Lapolis te vini an ranfò. E bagay la te vreman myèl. Donk se konsa paske jan bagay la ye la nan peyi a la tankou jan nou wè moun Petyonvil kòmanse ap mobilize. Nou wè yè mwen te fè yon emisyon sou Meyòt kote ke mwen te ba nou yon maksimòm enfòmasyon. E moun yo menm yo òganize yo anlè a la pou ke enkoni pa antre nan zòn nan nenpòt ki lè. Tande byen wi, enkoni pa ka antre nan zòn sa nenpòt ki lè. Egalman pou Bwa Mòkèt, Zòn ki anviwonnen l yo tou donk. Paske popilasyon estime se yon evidans. 2 endividi ame jwenn lanmò yo nan echanj de tir avèk lapolis Mirbalè. Se nan komin Sodo nan maten jedi 16 mas 2023 a. Fè sa yo pwodui nan lokalite ki rele Nandal. Se sou wout ki pou mennen vè Lachapèl. Ebyen, pa t gen pyès idantite yo te jwenn an posesyon 2 endividi sila yo, ki te ame ak yon fizi otomatik kalib 12, e avan yo jwenn lamò yo jedi, yo te pwosede ak fouy, sa vle di yo t ap fouye moun sou wout la, twonson wout ki relye Mirebalais ansanm avèk Ponsonde, an pasan par Lachapèl. Nèg sa yo, fò m di nou byen ke zòn sa a, Se yon zòn toujou gen gang ladann. E nan mete dron sou zòn sa a pou n kapab gen bon jan detay paske gen anpil pwen, gen anpil zòn de retranchman gang sa yo nan espas sila. Se pa yon sèl gwoup gang k ap fonksyone. Gen plizyè gwoup gang ki anba a. E nèg sa yo pafwa lè la polis pote boure sou yo, yo pran mòn nan pou yo. Sa vle di genyen anpil kote gang yo ap fonksyone anba. Si yon nèg ou pran chans ou pase al Angelis nan blòk sila yo, ebyen se pou malè w. Dèfwa an plen jou, nèg sa yo konn ap fonksyone y ap fouye moun. Donk 2 nèg sa yo ki jwenn lanmò yo la a, ebyen tout moun nan zòn nan. ap bat bravo. Moun ki an pwovens yo fòk nou fè anpil prekosyon. Anpil prekosyon poukisa paske genyen anpil nèg k ap sove kite gang nan pòtoprens, k ap sove kite gang lòt kote pou kapab chavire la pou ale nan lòt departeman. Sètensi nan Kapayisyen gen yon sitwayen ki li menm ap pwòp men li. Tande byen wi, ak pwòp men li, li arete yon move grenn. E move grenn sa a te vini pou fè zak sou li. Men li menm li pi entèlijan, le kou sa pa pase. An n tande. Bonjou lemond bonjou tout moun ki sou gwoup la kòman nou dòmi kòman nou leve maten an mete m byen ba pou m salye nou jodi a mezanmi moun yo moun yo fò nou trè trè veyatif nan vil la la trè veyatif Gen se de jèn gason ki soti Pòtoprens kap bay pwoblèm nan vil nan pil. E yè swa, pwè dèm sou plas dam nan, sou plas dam nan, e bòt gen de jèn gason ki barem. Nan menm mète li jan anpil, de nèg yo barem. Nèg yo pran pretès, se swaf yo swaf yo vin mandem dlo. E mwen gentan entelijan, m wè valiz nan man nèg yo, epi m wè nèg yo fason yo kanpe a, m wè men nèg sa yo se pa nèg ki ka swaf, e bò, m di nèg yo konsa, ok, pa gen pwoblèm, ann avanse bò, kote y ap vann griyo nan ri 19 la, bò plas la, kote machann yo ye a, paske m gen yon monnen la pou n al pran. Gen youn tou ki pa entelijan, ki vini ansanm avè m, gen youn ki kanpe, k ap di bèy, tann nivo misye l pran. E bò, lè m rive la ansanm avèk misye, M santi miche pa konfòtab nan senti l avèk, m pa konn sa k nan senti l. Epi menm kote a m fè yon demonstraksyon, epi m mete m anba chemiz mwen, epi m di miche kouche devan tout moun yo. Miche di, oh non chèf, m di pèdon. Lè miche kouche, bòt fouye miche, m jwenn yon gwo kouto sou miche, epi m di miche idantifye ou. Lè miche rale kat li, m wè se Wès soti Dèlma. Mesye m pa ban nou manti, lòt nèg la tou lase bòt li, li pete kouri. Lòt nèg la pete kouri. Men nèg sa m pran an, m pap ba w manti, m tou pranyn, m vire men an, m tòde pandan li kouche a, m pran moto m tou transfere miche nan ponpye. Aktyèlman la menn miche nan ponpye an. E bòt fò nou di veaktif. Lòt nèg la li gentan ale men yo toujou sou plas la. Chak swa ou konnen plas la fè nwa anpil. Paske se pandan MHP Capoeira nèg yo parèt yo pwopòze yo vin Mandem dlo. Mezanmi moun yo se nou menm ki sou group la ki ka kontwole vil lan. Nèg sa yo debake nan vil la pou yo kapab vin sal vil la. An nou mete veyatif sou moun yo, nou mete veyatif. Men mwen yè swa tou, avèk entelijan an, entelijans mwen, mwen fè yon kou, mwen pote yon ba e, e, bay lajistis dirèkteman. M pran miche, m mennen l nan ponpye an, aktyèlman la ke m kwè ke li nan gadavi. Paske miche pran pretès, se swaf li swaf, valizè y nan man y, o wi se machin l ap lave, lè yo mande kote y dòmi, di se Lafòsèt, yon lè lè rive nan ponpye y di se nan lari, li soti Pòtoprens li pa gen konn kenn kote, se Okap li vin baze, pi vin fè fouy nan vil Okap. Ebyen ok m kwè ke nou ap tande voice sa sou group la na eseye konprann pou nou mete nou veyatif lè nou sou plas la nan lè endign tou e lè nou nan lari okap tou nan lè endign dakò. Now, si w ale sou paj lapolis, ou kapab gen chans pou wè 4 endividi ki yo menm jwenn arestasyon yo. Ebyen lapolis di ke li arete 4 moun sa yo ki fè pati yon rezo k ap pran lajan nan men chèf gang pou achte rad ak tenis pou yo. E yo te pwofite prezante yon repòtaj sou dosye sila. An nou tande. Rezo sosyal yo se youn nan espas piblik bandi plis itilize pou kominike mesaj yo. Se la tou yo ekspoze tout kalite richès yo rive akimile nan fè kidnapin, asasina, detounman kamyon, machandiz ak vòlè afè moun. Bèl rad, bèl tenis, bèl bijou, lajan se kèk pami posesyon moun souvan wè nan videyo bandi sa yo fè. Men, kòman yo òganize yo pou yo achte bagay sa yo, piske yo toujou rete kache anndan fyèf yo pou lapolis pa rive sou yo? Marketplace oubyen vann sou entènèt se jisteman mwayen yo itilize pou fè tout bagay sa yo ak pou blanchi lajan sal yo fè nan move kondisyon. Yo itilize anpil ti jèn gason nan aktivite sa. Charlo Gallardo Judson gen 20 tan. Anba kòd. Misye gen koneksyon ak bann Izo 5 segond yo nan Vilaj de Dye. Lapolis jwenn sou telefòn li nimewo ak konvèsasyon li konn genyen avèk Lanmò 100 jou. Moun nan ekri m, men imedyatman mwen wè foto pwofil lan, m tou wè se li menm. Paske, m, e kòmsi m konn wè l sou rezo sosyo yo, li mande m achte. Men li di m li bezwen achte e de twa bagay pou yon ti dam ki renmen avè l Delma, kounye a li di m konsa pou m livre l yo, m di ebe kijan m ap fè, kounye a l di m ti dam nan taba 27 e li rete, li di l ap ban m yon chofè moto pran yo nan men men m di èske kòb la ap tou nan men l, kounye a li di m wi kòb la ap tou nan men l. An palan de lè mòso jou k ap pale avè w? Wi, an palan de wi, san se sa. An palan de li kap ekri. Kounye a lè l di. Pale l pale avè w oubyen ekri l ekri ansanm avè w? Ekri l ekri avè m. Ki yon fè kont se E lanmò san jou? E foto pwofil la paske e sou Whatsapp. Si e pa sms m pa tap konnen. Konbyen fwa w al vann lanmò san jou? Konbyen fwa? M pa konn, m pa konn wè l. Men m konn al vann nan andwa a. Kòmsi nan zòn plas kwadèboukè a m konn gen moun ki konn vin pran bagay nan menm yo pa konn. Bon ou konnen ou konnen bandi yo wi kòman w fè al al pote machandiz ale wi. Non bon m di w lè m ap vann m pa fè eksepsyon paske e biznis m ap fè sa k fè m pa fè eksepsyon pou jan peyi a ye m vann a tout moun m vann a polis m ka vann a sa yo di ki bandi yo. paske e biznis map fè. Anplis de bi yo jwenn nan grenn li, lapolis jwenn nan valiz li tou yon grenn bal li di li genyen pou pwoteje l. Mete pwoteksyon sa kòmsi pou m pou kòmsi pou lè. Ki jan de pwoteksyon li ye? Pwoteksyon kòmsi lè. Pou sove. Se pa pou m sove. Non, tande. Men pou ki sa l la? Lè w rankontre avèk yo pou. Pou lè m al nan andwa sa yo, pou si ta gon echanj de tir. E pa kòmsi pou m aprann anbal non pou m epanye. Ki kote ou al moute l? Ki kote m al moute l? Yon ti bay, ti bay bò lakay. Lapolis arete tou chofè taksi moto ki t ap mennen misye al fè livrezon an. Malgre chofè a te di li pa t rekonèt misye avan sa, men anketè yo dekouvri apati telefòn yo ke yo te konn abitye kominike. Chery Gaston, genyen 47 lane. M te sou Dèlma. Anba kòd. M sot nan Baray Lekòl m jwenn eleman ki ta pral achte yon bagay. Ki eleman sa? Patnè sa li di m konsa ke l ap desann. Kòman li rele? E non li t ap site yo di Jidson. Li t ap site non l? Wi. Yo di Jidson? Li di m konsa li pral pran yon bagay, yon machandiz nan yon, kòman rele bagay sa ankò? Bagay kote yo achte bagay yo nan stò. Kounye a la li pran yon anvre l ale l achte, li ban m kenbe chach la pou li. Kounya la li di m lage l anba pou l remèt yo. Depi kilè wap fè metye sa a? Hein taxi moto? Wi. Wi m te konn fè l lontan men m te vin pa fè pase m pat gen moto, moto m te pèdi, se yon kouzin mwen ki vin achte yon moto li ban m kontra. Sa fè apèn dezyèm semèn m peye. Sa pral fè twazyèm semèn. Ou rekonèt misye? Monchè m pa rekonèt misye men m toujou konnen m toujou sot nan 33 a vle di moun nan depi wap fè taxi ou ka toujou wè moun nan ou ka toujou ba l. Nan taxi ou rekonèt misye? Non epa nan mtou mpa rekonèt li mtou e taxi mfè li pandan semèn sa ou la map fè taxi mtou 2 semèn ou moto a gen nan menm sa vle di ou wèm poko gen. Jerry Mertil Ancelot, 21 ans. Anba kòd. Sa vle di masak ki pou vin ta men anal dèyè masak pou masak vin la pou masak sèlman di m sa map fè la kòman m fè la. Se toujou nan dosye jèn gason kap brase lajan pou bandi epi achte rad pou yo, lapolis arete Jerry Mertil Ancelot ki t al fè livrezon pou masak. Paske madam m son moun, moun pa ka voye m, pa ka pran m pou voye m. Se paske, se paske masak, se paske masak byen avè m, li di m bay li pou li. Ou konprann? Masak ka fè w de fè w nenpòt bagay. Li di m bay li pou li, m bay li. Li ka fè w fè nenpòt bagay. Non, masak pa ka fè m fè nenpòt bagay. Paske w abitye. Non, non, m pa konn fè anyen pou masak. Masak oubyen Masakre, ki rele Siméon Marcelito, prezante tèt li tankou yon atis epi antreprenè. Men. Prèske tout kòl chaje tatouaj e lapolis dispoze bon jan enfòmasyon ke li konn trete avèk chèf bandi tankou Vitelòm ak Lanmò San Jou. Mwen se yon bizisman. Mwen vann rad an liy. Mwen vann rad an liy. Sa vle di ke mwen vann tout sòt de tenis an liy. Brigad se sa ke biznismen nome Chustò. Operasyon demantle tout rezo gang yo itilize pou blanchi epi brase lajan sal ap kontinye. Gen plizyè moun kap gen pou reponn kesyon lajistis sou dosye sa yo. Bagay mwen ka di map mande la police pou li sur ke moun li arete yo fè pati rezo a. Paske tande byen. Tande byen wi sa map di nou an. Map pran izo. Paske semèn sa e semèn izo a. Son semèn izo liye. Paske nou fè izo fè it. Se nòmal pou yap pale de li. M vle ke nou konprann. Fòn chache tout koulwa yo tou. Sa yo se nèg kap vann. Se aparaman nèg bandi itilize. Se sa nou di. Gen yon seri de. Rad, Bleng Bleng ki sòti lòt kote ki vin jwenn Izo. Kisa nou fè? Konprann byen wi! Mwen menm gon bagay m pa ka konprann nan peyi Dayiti. Ou wè kounye a la, si lapolis, yon nèg ta ni kanpe la sou yon radyo li di RL Prod konn al nan Vilaj de Dye, RL Prod konn al nan Site Solèy. La polis pral relem ya pral pozem kestyon. Dcpj ap relem yap pozem kestyon. M konprann wi, m konprann paske se pa paske peyi ap fini pou otorite yo kwaze bra yo pou yo kite l degrade nèt. Men fò m di nou tou, gwo gang yo ki sa k fè nou pa ka rive sou yo? Paske, banm di w yon bagay, jounen jodi a la, kou se yon ti jèn, nou tande k nan gang, nou nik lonje dwèt sou li, nou di gang. Men kounye a la, kounye a la, fòk nou ka fè yon bagay. Men Izola l di li menm li prè. Lanmò san jou di l prè. Lòt di yo prè. Bon, epi nou menm nou kanpe n ap gade. Men kou se yon ti jèn, nou kapab fonse sou li rapid vit, nou pran l. Lapolis, m dakò travay k ap fèt la. M renmenl. Arete tout ti bandi pwèl pete yo. Se byen. Men kounya la on jou fè nou on kado tou non. Fè nou on kado. Pran on gwo pwason. Fè nou wè yon gwo pwason kap pase devan la repiblik pou nèg sa ap konfese pechel. Silvouplè fè sa pou nou. Sa tap fè nou anpil plezi wi. Si n ta jwenn on kado konsa. Bagay yo toujou difisil pou viktim Belè yo paske Gen anpil moun kay yo boule, gen moun ki pèdi pitit yo, gen moun se kay moun yo rete. Yo pale avè nou, ann tande ki sa yo di nou. Bon sa lala. Bon ben, sitiyasyon peyi a ki pa an òd, paske si peyi a te an òd, Gon pakèt bagay kap pase la dan li pata pase Ase kote ou wèm chita la m pèdi yon gwo pitit gason Pitit m leve san papa Kite kay ti mwen demen M pèdi pitit mwen an nan move kondisyon Nan ki kondisyon ou pèdi li? Tnde. Pandan nou rete konsa, nou wè cha anvayi nou, nou konnen lapolis ka fè travay li epi tout. E pa lapolis. Sa vle di se pat polisye ki te nan cha? Non. Ki laj pitit ou a te genyen? Gwo pitit gason ki gen 28 an. Kouraj mwen fini konnya la m espwa pitit la k te ka itil mwen. Mwen di pitit la nan move kondisyon. Men kibò pitit ou a te ye nan moman, kisa l tap fè, kòman l fè viktim? Haa ou kote l ye ak 4 medam lè cha yo parèt yap tire yo antre yo al kache yon kote yo antre yo pran l. Medam yo mouri tou? Wi. Men jodia la se moun bèlò epa vre? Wi. Palem de kay ou. Ah men Mwen kontan wèm chita la ou wèm lonje de pyem la m tèlman santi pou janm ye la m santim paka viv ankò. Sa vle di kay ou boule ou pa sou van? Non. Konbyen timoun ou te genyen? Bon, m gen 4 men se li k te pi gran ki te ka itil mwen tou. Se li m pèdi. Jodi a la, kisa w ap di otorite yo ki responsab peyi a? Men, mwen pa gen sa m te ka di. Mwen sèl bagay m mande jistis pou pitit mwen an. Jistis pou tout lòt moun yo tou k mouri nan move kondisyon an paske yo pa malad yo malad Bondye pran yo. Men konbyen jou nou gen la a? Vandredi kap ban nou 15 jou la. Men leta pa janm pase vizite nou pa gen moun pa gen otorite? Di nou non depi apre gè sa se kòman nou menm ki refije nan zòn sa kòman nap viv. Kisa nou manje. Ou konnen si bondye pa la nou pa nan anyen se gras bondye ki fè nap viv se gras bondye wi wè kote wèm chita la mwen gen san e pwoblèm kote wèm chita la. 36 33 70 18 Ok mèsi. Men m tal fè mache pou m bay timoun yo manje. Pandan m pandan m nan mache a yo di m men yo met dife. Si m ap kouri pou m pran si m sove ti pitit la k ap dòmi gentan boule yo anndan. Men 3 m menm 3 mwen 3 ti gason m genyen. Lòt dezyèm nan vwazinay yo kouri avè m ak yon chenn masin lè m ale m jwenn pitit la boule tou vivan anndan kay la. Sè ki nan ki zòn sa fèt? Mwen m pat, m te deyò, m pat konn, m pa konn kiyès pou ekstraksyon an se dife a motè, m moute deyò m pat konn ba wè kiyès ki met dife a fiks. Men eske gen anpil kay ki te brile nan zòn nan? Wi pase kay pa m boule nan, plen plen moun, konn gen mwen yon timoun anndan an, yon jèn fi kòt mouri, yon ti granmoun kòt mouri, yo boule l. Plizyè moun ki boule anndan kote m te rete a. Men kay pa w la brile ou pa sove anyen, menm timoun yo pa sove, konbyen timoun ki. Yon sèl timoun mwen boule m sove 2, vwazinaj sove a 2 yo pou mwen. Avèk sèl sa a, mwen te nan bous pou m sove avè l. Apre sa, m pa sove anyen ni rad sou po m. Se vwazin la ki ban m rad, ki sipòte m. Avèk yon mesye ki rele Eliz la ki ba l la pou m dòmi avèk de timoun yo. Se ren lapli, apre lapli m vin dòmi la. Jodi a, kòman w twouve w? M twouve sa m tris paske mwen pèdi pitit la, m pa gen pèsòn e mwen sèlman m pèdi mari m tou, mari m mouri mò dife. M viktim de fwa. Lè w di mari w mouri mo dife a, kilè l te mouri? Ti timoun lan pandan l ap vini sot travay, li wè diri a epi l ap antre, li yo tire l yo boule l. Menm jou a? Non, m pèdi mari m anvan, nan dezyèm gè a, m pèdi pitit mwen. Se moun Bèlè w ye menm? Wi, se la m te rete. Konbyen ane w genyen? W ap viv, an fanmi w k ap viv oubyen kay ou? Kay mwen, nan fèm mwen te ye, m gen onzan m ap viv nan zòn nan. Mwen te rete an fou, m te pran lari ki yo te kenbe m pou m yon timoun 11 an mwen pèdi e mwen t leve san papa, m pat gen pèsòn ki pou ede m ansanm avè l. Men nan jou sa timoun yo pat al lekòl? Nan aprè midi wi, yo te sot lekòl aprè midi. Aprè midi sa pase. Men m panse gen lòt moun k ap pale tou wi. Gen yon lòt dat vitim anndan, e pa sèlman vitim, yo di se pitit pitit li menm anndan. Men pandan nou la pa gen otorite, pa gen pyès moun nan leta ki vin vizite? Ou ka bay li? M ba ou li, 31 46 64 32, Liliane Ady. Ok, mèsi. Timoun nan mwen rele Chiffon Jean Pierre, a 11 an. Ok. M ta mande ou e ta ede m. Ok. Dakò, mèsi. Aprè, aprè bagay yo te vin fin pase, lè sa a dife a goch, dife a dwat. Men, lè sa a menm menm menm, pandan m anndan, m pran gaz. Moulin an gaz epi sant dife a debòde. Li preske toufe anndan men bon Dye fè dife a pa t travèse pou l te rive nan chanm kote m te ye a. Kounye a la apre nèg yo fin fè k ap fè travay la ale, kounye a menm menm menm nan li gen yon zanmi k parèt, li parèt li di, André, kote w ye? M di menm la wi frè m. Ki kounye a menm menm menm, li louvri pòt la, l antre, li pran mwen, li kouri avèk mwen, li vin depoze m la. Kounye a la menm, depi lè sa, mwen la. Nou la, n ap pase mizè la. Padon? Ou avèg, ou pa soud? O non, epi m pa gen tèlman lontan depi m konsa non. Se koutim m te konn fè, men mwen menm. Pandan ap m pral nan 2 zan la depi m konsa, kounya la menm menm menm m vin arive vin vin avèg kounya la, bon m paka travay, m paka fè anyen, bon m oblije rete. Eksplike m jou sa, byen ke w avèg men w tande, te gen anpil bal k ap tire? O, anpil, anpil bal, ou konnen se nenpòt 3 cha konsa oubyen Kat konsa men tande map tande. Men kounya la lè yo rive e preske nan menm limit kote kay mwen ye a nan oh yo tire anpil bon a chak fwa yap tire kòmsi m ta dosan dan kèm bal yo ton tèlman yo tire anpil tire anpil anpil anpil tire. Ou te pou kont ou lan kay la? Pou kont mwen m te ye. Yo di se la la di pou kòw sove? Wi. Ou di gon pati nan kay la k brile? Dife pran devan, se pa nan kay la non, devan, sou la ri an. Apre sa, li pran pa dèyè, men limit kote m te ya, Bondye fè l pat travèse pou l te vin nan kay kote m te ya, Bondye fè kay la pat brile. Kay la pa brile, sa k fè m sove, men si l te brile, e san mwen yo t ap fè? Jodi a, si w ta di, si w gen yon bagay, yon pawòl pou w di konsènan sa k ap pase nan peyi a? Kisa li ye? Bon, m ta mande pou yo ta vin, ta gon lapè, ta gon chanjman apre sa mwen menm, se yon kokobe m ye, se yon edikape m ye, bon m ta renmen pou m ta jwenn yon sipò pou yo te kapab ban m yon sipò mwen menm pou m te kapab viv, paske depi yon moun ou pa gen, ou pa gen de zye, kòm si m ta di w se yon moun ki mouri, se antere sèlman ou poko antere, paske tout afè w se depan de moun li ye. Ki fè vin depoze m la vandredi an. Non lontan zòn nan te bon. Zòn nan te bon. Zòn nan te bon. M ka, m pa kache di ou. Mwen isit, moun gen de pa moun, e pa moun Ritimas mwen ye. Men m vin nan Ritimas depi lè m te gen 8 an. M gen yon matant mwen ki te, ki pran m, e moun okay mwen ye. Li vin avè m isit. Se, se nan Ritimas m fè, m fè 6 pitit. Donk, mwen menm se konsa m ye. Jan bagay la vini an, se pou m di l konsa. Paske mwen pa gen dwa kòmsi. Si yo voye yon kòb pou X, epi pou m ta pran kòb sa pou m fè afè pa m. Ha non! Je suis pas comme ça. Se si moun nan voye l, li di, sa se pou RL. Enben lè sa m di w mèsi bokou. De sa mwen m ka fè sam vle ak pam nan. Nou konprann donk moun ki ap gade sitiyasyon an ki wèl jan l ye a nap kontinye gade e m panse ke mwen gen de gwo pwojè, pwojè yo kòmanse deja tout moun ki kapab voye yon ti bagay nan kès la yo mèt voye li paske nou pral kòmanse mache nan bra andeyò a pou wè kòman moun yo ap viv. Mezanmi si nou wè eta yon komisarya. nan yon komin, eta, yon tribinal de pè nan yon komin, n ap di peyi a fini. E se sa k fè mwen menm met pye m atè a, nan tout pwovens, m nan raje a. Si yon nèg dèyè m, ou mèt al chache m nan raje a, nan bra pwovens. Donk apati de jou k ap vini la yo, m ap kite kapital la, m pral enstale mwen nan anpil zòn nan pwovens pou m moutre nou kòman moun ap viv. Bagay yo pa bon. Epi nèg yo rete la nan Pòtoprens. Bay bandi lajan. Fè kòripsyon. Achte kay 300 mil dola ameriken. Ti malerèz ke w te ye. Epi jounen jodi a ou vini nan pouvwa, w ap bat kò w.